Souvan ou toujou tande yo pale de min lò, ou tande yo pale de min sab, yo pale de min de petwòl. Men, bòn nouvèl ke m genyen pou maten an, mwen vle di ou ke menm jan yon min lò, yon min petwòl, yon min sab, lè petèt yon peyi dekouvri l, Donk li pèmèt ke peyi sa a li fè anpil richès. Mesaj ki sou kè m maten an pou m pataje avèk ou, ou se yon min, yon min gras, ou se yon min benediksyon. Ou se yon min gras, ou se yon min benediksyon. Pe enpòt sitiyasyon ke petèt w ap travèse aktyèlman, Men m santi li enpòtan pou m di w ke ou se yon min gras. Ou se yon min benediksyon. Petèt motivasyon ke m santi maten an pou m pataje mesaj sa, petèt gen yon moun ki dwe tande mesaj sa maten an pou l kapab pase yon bòn joune. Gen yon moun ki dwe tande mesaj sa pou l ka wè Bondye yon lòt fason. Pou l ka konsevwa lavi l yon lòt fason. Ou se yon min gras. Ou se yon min benediksyon. Bondye beni w. Bondye beni w. Pa bliye sa. Ou se yon min gras. Ou se yon min benediksyon. Bondye beni w.